Bonjou bonswa tout moun yon fwa ankò m kontan ansanm avè n swete n byenvini sou chanèl enfòmasyon an li fè lè ak moman pou m enfòme n rete la poko deplase nouvèl la an detay bandi ak zam tire sou 2 polisye ayèswa nan klèsin se mari ak madanm Nadège Joseph 30 èm pwomosyon polis nasyonal la tonbe anba bal mari ki se Johnny Bellamy, 27 yèm pwomosyon blese ak bal pou kwèl ela, lap pran swen nan youn nan lopital nan peyi a, e se nèg ak zam ki tap sikile sou motosiklèt rive komèt zak sa, enfòmasyon sa yo konfime pa Yonel Lazarre, Synapoha anndan polis nasyonal la. Pa konsekan se kongresman Lèzetazini Damerik yo ki twouve li nesesè pou genyen yon fòs etranjè ki pile beton an, pa twò lontan li pral rive nan peyi a jan nou pat vle l la, Yo fè konnen tou se youn nan mwayen ki kapab mete yon gwo woumble sou pye nan mwayen pou chase epi konbat gang yo ki fin pran peyi a pou yo. Semèn sa a yo t ap entèvni yè dimanch lan nan yon zoom ki t ap fèt e yo pale e yo fè konnen sa dwe fèt kout ke kout fòk genyen entèvansyon militè sou peyi Dayiti sinon peyi a prale de mal an pi. Pou lenstan kite m ale ansanm avè n Nan Trivyèt Latibonite, enfòmasyon yo bay gwo kè sote. Anpil nan popilasyon an ak gwo otorite yo te mete tèt yo ansanm wè nan ki mwayen yo kab chita pale ak ekip baz Savyen an ki gen pratikman 5 an k ap feraye, kontinye ap simen latwoublay e popilasyon an te deside mete tèt yo ansanm pale ak yo kouman yo te kab mete chita yon konsèy pou rejwenn yon lapè dirab nan peyi a, men byen avan fèt fen dane yo nan peyi sa a, e bandi yo pa sispann fè pale de yo. Avan n antre nan detay yo, nou salye ekip Kreyòl Pwomo a, n di yo kenbe la pa lage, mesye mèsi pou travay la, mèsi pou sipò yo, ekip Sofia TV 83 a pap bouke rekonesan anvè nou e popilasyon an ki toujou la ansanm avè n. Rete la poko dekonekte sou pouko fè sa kenbe ak chanèl paw la NsesonJan TV 83 plis enfòmasyon ak lòt ap vini nan nouvèl la pou kolyè la jodi 12 desanm 2022 a. Toujou barikad yo toujou mentni pou anpeche atak bandi yo, men bò kote sosyete sivil la atravè gwoup rezistans lan pandan wikenn nan te deside chita avèk ansanm notab e otorite polisyè ak jidisyè ki nan komin Ti Rivyè Latibonit malgre anpil nan yo te fè absans yo briye nan rankont sila men sa pat anpeche youn nan jij ki nan tribinal Ti Rivyè Latibonit Mèt Meris Dolisme te patisipe nan rankont lan e te bay pozisyon pa l pa rapò avèk lansanm enfòmasyon ke l genyen pou trake gwoup gang yo men l fè kwè responsab komisarya Ti Rivyè Latibonit lan Misye Robenson St Fleur toujou pa disponib e menm di l ke l pa genyen lòd pou mennen operasyon pou arete bandi yo, sa lakòz ke ansanm de jenn gason ki fè pati gwoup rezistans nan ti rivyè latibonit kontinye e relanse rankont sila pou omwen yo jwenn direk alo? Alo? Wi, pou pou omwen, pou omwen yo jwenn direktè depatmantal Brice Myrthil ki pou vin chita ak yo pou diskite sou sitiyasyon difisil ke Ti Rivyè Latibonit ap konnen depi pratikman plis ke senkan men nan dènye mwa yo bagay la vin plis difisil nan lavi yo pa rapò avèk ekzaksyon ke gwoup gang kap taye banda nan premyè nan lokalite premyè seksyon nan Savyen ap fè nan mitan kominote a malgre Gang yo estime pou fen dane yo ta dwe fè trèv, men popilasyon an li menm ki pa dakò rantre nan trèv sila pou lansanm de dega ki fèt. Lansanm de paran kidnape yo pa sispann plenyen pou sòm lajan ke gang Gangris ap mande yo pou omwen yo kapab libere moun ki nan men yo pandan mesye yo pratikman ap mande lapè e yo mande avèk responsab sitou nan lapolis nan pi wo nivo yo pou panse ak operasyon pou demantle gwoup gang yo. Pandan semèn nan, Brice Mithil enstale yon yon pratikman enspektè divizyonè nan sou komisarya Ponsonde li rele Patrick Sanon e ki pwomèt lansanm de zak gang yo konn ap fè sou wout nasyonal nimewo 1 an o nivo Kafoupèy ak Pachwal yo pral sispann e li bay bon jan garanti pou genyen bon operasyon mennen nan zòn nan malgre bandi yo menm yo kòmanse a enstale de pyèj andedan baz yo e ki gen rapò avèk ap bonbòn gaz pwopàn pase yo pa konn ki jou ki lè lapolis ap rive sou yo. Mwen se Désir Venès ki rive Latibonit site Kanta Pierrot pou Radio Mega. Mèsi anpil Désir Venès, ann gade la fwa sèske sa ap mache kounya, Renold ann ale non kounya ann gade pou n wè. Avèk twazyèm seksyon Grann Sous la, Jean Féronel Geffrard disparèt sou lanmè a nan wikenn ki sot pase a. Eli lokal la pèdi lavi l pandan l t ap sot achte diri pou l te vin revann sou zile a. Madanm ni, Evanize Geffrard pa t kapab kenbe dlo nan je l lè l te aprann nouvèl sa a. Daprè enfòmasyon yo, pa gen pèsòn moun ki kapab bay okenn esplikasyon sou disparisyon Feronel Geffroy. Popilasyon Gonavyèn nan toujou kontinye ap konte kadav sou lanmè a. An nan sans sa, yo mande responsab Semanah yo ki sou zile a pou yo pran responsablite yo de fason aske pou popilasyon gonavyèn nan ta kapab sispann konte kadav sou lanmè a. Genyen prezidan dominiken an ki se Luis Abinader li menm ki tap pale ak jounal britanik lan ki se Financial Times, li mande kominote entènasyonal la fè yon entèvansyon san pèdi tan an Ayiti pou ede l fini ak vyolans gang yo. Pou li, entènasyonal lan dwe pi responsab olye l ap plede fè bèl diskou. Pawòl prezidan dominiken an, Luis Abinader nan entèvyou ke l bay avèk jounal britanik sa a ki se Financial Times, dimanch ki te egzakteman 11 desanm 2022 an ki deside nan entèvyou ke l akòde avèk divès medya nan kapital ayisyèn atravè via Zoom atravè Zoom ke li deside chanje pozisyon l. sou kestyon deplwaman fòs etranjè an Ayiti pou kapab tabli lapè anndan peyi an aprè l fin patisipe nan rankont avèk anbasadè diferan peyi nan LONU el di li apiye pou gen yon fòs entèvansyon rapid an Ayiti pou demantle gang yo men l di l toujou kont lide yon fòs ke se okipasyon men li te vrèman radikal avan pou l te pwononse l kont tout entèvansyon militè an Ayiti li te kont lide. Men ayè dimanch ki te 11 desanm 2022 an, n ap pale de Sheila Scherferis McCormick, men ayè dimanch lan li deside pou l chanje pozisyon l. Nan entèvyou ke li bay atravè zoom li avèk diferan medya nan kapital ayisyèn nan, pami yo nou kapab site Gazette New Haiti News, kongreswomen nan ki se li se dorijin ayisyèn, Li di l pran desizyon sa aprè l fin rankontre avèk diferan anbasadè diferan peyi ki akredite nan l'ONU ki t ap diskite sou kriz Ayiti ap fè fas nan. Toutfwa l toujou kont tout fòm okipasyon ki ta kapab vini nan peyi Dayiti. Selon sa l di, selon eli Florid lan, Fòs entèvansyon rapid sa a, men li ta dwe vini pou l libere peyi an anba gwoup gang ame yo e fè plas avèk sa n rele pèmèt yo avèk lapolis nasyonal la li menm li pran repran sa n rele sa l gen kòm misyon l ki se pwoteje ak sèvi rapidman e pèmèt ke èd imanitè yo ke yo pral bay avèk moun ki nan sitiyasyon bezwen yo. E se sa ke n ka pa li presize. Sheila Cherfilus McCormick li jistifye desizyon sa a pandan l fè l konnen sitiyasyon ki genyen nan katye popilè yo, timoun yo ki jodi a nan anpil katye popilè ki antre nan aktivite kesyon gang ke gran yo rale yo nan aktivite gang. Li jije ke l enpòtan pou evite, pou anpeche ke timoun sa yo. Ke yo menm ki pa al lekòl anpil nan yo pou yo pa kontinye ap rantre nan aktivite kesyon gang nan katye sa yo. E sa a ki, jodi an, k ap vin bay plis pwoblèm. E mizè la tou ki trè prezan nan yon ansanm katye. Timoun sa yo selon Sheila Cherfilus-McCormick, li fè konnen ke timoun sa yo prezante 60 pousan nan kesyon manm gang yo an Ayiti. Li klè, se anpil timoun a ba zaj, se de timoun, se de adolesan tou ke anpil videyo ke n konn ap gade la ki viral sou tout rezo sosyal yo avèk zam nan men yo. Depite a enfòme ke aprè ke otorite yo ta fin libere, tankou fòs entèvansyon rapid sa, ta fin libere katye ki sou kontwòl gang yo, Ta dwe gen yon pwogram rapid ki yo mete sou plas pou kapab reinsere timoun sa yo. Kidonk, kòmsi, mete de pwogram sou pye pou akonpaye timoun sa yo. E se youn nan rezon tou li menm ke l ap pote tout soutyen l avèk fòs rapid sa ann Ayiti. Men l kont okipasyon, men li pou yon fòs entèvansyon rapid. Kongres Women an. Li di l gade pou l devwale yon ans alò yo kapab bay dat sou sa. Men l kenbe sik kenbe sa pou kesyon kilè ta dwe gen sa n rele entèvansyon rapid sa ki ta dwe fèt ann Ayiti, deplwaman fòs entèvansyon rapid sa. Dabò, li twouve l nan yon sitiyasyon kote ke dwe gen yon peyi ki pou pran lidèchip fòs entèvansyon rapid sa. Dwe gen yon peyi ki dwe pran. lidèchip ki dwe pran tèt anben koup fòs entèvansyon rapid sa, selon sa ki di bò kote Congresswoman nap pale de Sheila Shea Phillips McCormick. Li klè ke diskisyon ap rapousib avèk otorite nan peyi Kanada pou gade ou pa eske se ou menm ki peyi kap rann. Kèlkeswa dat deplwaman fòs entèvansyon rapid sa ap fèt, depite a, Sheila, kwè ke men fòk li klè ke jodi a fòk yo evite. Fòk yo evite pou pa gen sa n rele viktim kolateral. Fòk yo evite pou pa gen de moun ki viktim, de inosan ki viktim nan entèvansyon sa yo. Kongreswomen nan ki t ap reyaji sou tiyasyon sa a, kongreswomen demokrat lan, ki t ap fè eta kriz imanitè ke Ayiti ap fè fas a, li fè konnen peyi an ap fè fas avèk yon grangou serye. Sa vle di gon mizè jodi a, gon famin anndan peyi an. E kriz imanitè sa a, enben dwe genyen sa n rele ak entèvansyon fòs rapid sa a pou pèmèt ke yo mate gang yo e gen livrezon ann di de èd ki kapab pote pou moun sa yo. Pandan ke l deplore kesyon gang ki anpeche. Moun sikile anndan peyi a ki ap, ann di, atake, detui byen moun. Sitiyasyon sa a li rann difisil aktivite ekonomik, akti, e deplasman kesyon pwodui alimantè pou al bay moun yo, manje pou al bay moun yo, pou sòti nan yon kote pou ale yon lòt kote, selon sa l di. Sheila, chèf Phyllis McCormick, kongreskòman demokrat la, kwè fòs entèvansyon militè, fòs entèvansyon rapid sa pou n di byen, li pral ede. Leta ayisyen nan rezoud pwoblèm sa a, pwoblèm ke n ap fè fas jounen jodi a. Pou note ke Sheila Sheila Cher Phillips McCormick, li klè ke deplwaman fòs entèvansyon rapid ann Ayiti sa a, anben klè ap gen yon vòt k ap gen pou fèt nan Loni pou konnen si l ap vini, ki lè l ap vini e ki peyi k ap pran rèy lan. Se sa ki di bò kote Congresswoman nan, Sheila Cher Phillips. McCormick, ki chanje pozisyon l jodi an, kit pou o premye tan l te kont kesyon fòs okipasyon etranjè sa li a men jodi a li di li chanje l pa rapò avèk ansanm pwoblèm Ayiti ap fè fas men li pran fòs entèvansyon rapid men l toujou kont sa n rele yon okipasyon etranjè an Ayiti. Nou ap pousuiv avèk enfòmasyon sou kesyon ensekirite. Gen responsab ansanb kont koripsyon Jocelyne Colanoel ki di li pa pran li pa pran o serye, li pa kwè nan lapè nèg avèk zam nan twazyèm sikonskripsyon an. Defansè dwa moun nan fè konnen fòk lapè mesye yo fè a kapab pèmèt aktivite ekonomik, sosyal yo reprann nòmalman. Pi lwen, defansè dwa moun nan kritike dirijan leta yo li di ki pa pran okenn dispozisyon pou tabli lapè nan peyi an kote Jocelyne Colas Noël nan mikwo Peterson Blaise. Fè m nou konprann lapè tankou yon ideyal, tankou yon tankou yon ansanm aksyon ki dwe mennen, ki kapab e ki mare youn ak lòt e ki kapab pèmèt moun viv nan pi bon kondisyon lavi. E ansanm aksyon sa yo, yo se aksyon ekonomik, yo se aksyon sosyal, yo se aksyon politik, Yo se aksyon ekonomik, yo se aksyon jidisyè, yo se tout aksyon ki kapab vrèman pèmèt ke moun kapab viv, moun ka fonksyone, moun ka mennen aktivite yo, finalman moun kapab jwi dwa yo genyen nan peyi a. Donk pou nou menm tout aksyon ki, tout aksyon lapè ki pa chita sou eleman sa yo m di la a, Man konba bay lapè nan peyi a, nan sosyete a, nan kominote yo, nan tout katye yo ki genyen anndan peyi a. Se reskonsabilite Leta pou li travay sou sa. Tout pwoblèm ki genyen, tout derapaj ki genyen, tout pratik vyolans, tout pratik destriksyon. Moun destriksyon byen moun vòlè sa moun genyen e detwi sa moun genyen e tout bagay sa yo se de bagay ki ap antrave lapè e nan sans sa otorite leta yo enstitisyon leta yo yo gen wòl pou yo jwe yo gen responsabilite pou yo pran donk pou konbat tout bagay ki kapab twouble lapè malerezman nou wè depi kèk tan donk leta p ap mennen aksyon ki kapab konbat tout kalite antrav ki sou wout lapè. Donk se yon okazyon nou kwè ke pou Leta ranmase karaktè l, pou Leta fè tout sa li kapab pou pèmèt gen lapè nan peyi an, pou pèmèt gen lapè nan kominote yo. E nou kwè ke tout lapè ki p ap, ki, ki, tout. M ta konnen tout aksyon lapè ki pa pèmèt ke pratik kidnaping yo sispann, pratik dechè piye moun sou wout yo sispann, tout swadizan antant lapè ki pa pèmèt ke, ki pa pèmèt pratik vyolans, touye moun, asasinen moun, vòlè afè moun, detwi kay moun, detwi byen moun pa sispann. Donk pou nou menm se poko lapè. andedan yo, andedan sektè sa e lanse sa n rele yon alyans pou chanjman an Ayiti pandan ke y ap bay priyorite avèk yon nouvèl akò politik kapab pèmèt ke nou pran vwa yon gouvèneman dinite nasyonal avèk yon fèy de wout, yon nouvo gouvèneman ki pral gen yon nouvo fèy wout pou travay pou mennen peyi sa nan bon direksyon. Nou felisite apèl jeneralize sektè prive ayisyen an, n ap pale de Barry Nichols, ki pran lapawòl ki alò site Etazini kòm reprezantan an di Etazini enben lap pale nan non peyi Etazini. Li felisite apèl jeneralize ki lanse bò sektè prive ayisyen an anfa ki pou yon veritab chanjman nan pratik komèsyal an jan a fè kesyon komès sektè sa fonksyone, fè pwomosyon transparans, konkirans konstriktiv, respè nòm etik ak jiridik yo, pou siveye de prè respè mezi nan pratik yo selon sa ki ekri. Bò kote Sekretè Deta Adjwen Zafè Emisfè Oksidantal Brian Nichols sou kont Twitter li vandredi pase apre nòt ki mete dwa bò kote sektè prive afè ayisyen an. Nan nòt de près sa, sektè prive afè ayisyen an deside yo reyini la nan yon sèl vwa pou eksprime ralbò l yo pa rapò ak sitiyasyon politik peyi a ap fè fas. Moman an li grav, lè a li grav. Nasyon an li pa ka tann ankò, pèp ayisyen an pa ka tann ankò. Men, se alam sa a ki lanse bò kote sektè prive a fè a atravè kominike sa a. Reprezantan pa plizyè responsab chanm komès ak antreprenè yo trè konnen sou ke anpil moun konnen nan sektè sa an Ayiti. Men sektè prive a di l lanse yon apèl an ijans bò kote aktè anndan peyi an pou ke yo kapab mete sou kote tout ann di enterè yo, pwoblèm yo, pou tout diferans yo, tout pwoblèm ke yo genyen. men nan yon delè ki pa twò lwen, siyen yon akò politik ki pral tabli yon gouvèneman dinite nasyonal e ki pral pèmèt ke yo batay kont kesyon men sa kap pase anndan peyi an e pèmèt ke Ayiti kapab fonksyone kòm sa dwa daprè sa ki di. Yon akò politik ki pral tabli yon gouvèneman dinite nasyonal ki pral fòse avèk sa n rele enklizyon yon ansanm de nonb aktè pi posib ki dwe genyen. Nan diskisyon yo, ekip pral dote de yon fèy de wout klè ki pral mennen avèk sa n rele yon eleksyon avèk eleksyon onèt, transparan, ekitab nan yon delè ki rezonab, ki pa twò lwen e ki pral pran angajman solanèl pou li pran. Nichols ki pale toujou. Men angajman solanèl ki pral soutni atravè akò politik e ki pou akonpaye mizannèv refòm sa ki pral etabli de nouvèl règ konduit politik e afè anndan peyi an, enstitisyon nou yo ki pral kreye, ki pral repran plas yo, ki pral debou. Men pou rive atenn objektif sa, jodi a, nou dwe mete fen nan divizyon ki separe sektè prive an, men ki deside lanse yon alyans san presedan, pou chanjman peyi an, selon sa ki fè konnen la bò kote yon ansanm de patwon nan sektè prive afè ayisyen an ki angaje yo, ki pran mezi sa, mezi sevè sa, mezi enpòtan sa pou redrese bak sosyopolitik ekonomik peyi an. Kidonk, tout sektè, tout chan sa yo pou yo deside yo, mete yo ansanm pou ke lavi kapab repran, peyi a kapab fonksyone nan yon gouvèneman. e initè. Men patwon sinyatè kominike sa yo angaje yo nan lanse yon pwogram imedya e entansif rapid ki pap twò long pou refòm pratik komèsyal yo nan mitan sektè sa pou fè pwomosyon transparans, konkirans lwayal. Pa detwi lòt konsa konsa. E strik respè nan nòm etik yo ak jiridik yo ki dwe gide tout aktivite ekonomik ann Ayiti ak demokratik pèmèt ke gen lapè tou sa ki tabli anndan peyi a. Lòt kote, li angaje yo pou yo kopere, travay ansanm avèk yon administrasyon tranzitwa, konsansis pou elabore e prezante yon fèy de wout politik, imanitè, ekonomik, pou yon lòt Ayiti k ap gen ladan l ap gen elaborasyon yon plan estratejik devlopman ekonomik sosyal pou atire envestisman dirèk etranje nasyonal, kreye anplwa, richès dirab, restore sèvis de baz de kalite nan tout kouch anndan peyi a pou ke popilasyon li menm kapab repran lespwa. jenès ak kapab yo menm repran lespwa an nan peyi a. An gwoso modo, se sa ke n kapab li atravè sa ki di bò kote men sou sekretè deta sekretè deta adjwen zafè emisfè oksidantal Etazini an Brian Nichols ki t ap reyaji e ki salye